Gwo komedyen ayisyen ke nou konn ap gade nan televizyon, ke ou se senmaten, ti nwa, ke ou se gwadloupeyen oubyen nenpòt sa w ye a la, gen okazyon toujou pou kapab al gade nèg sa an pèsòn isi a senmaten paske pyès ke li pral jwe a ki gen pou tit Nantray ebyen li pap ka ou pa kapab wè l nan videyo kasèt avan lontan paske fò l fè toune de pyès li a avan ke l sòti l an videyo kasèt oubyen sa nou rele w an dvd. Ebyen Jesifra an pèsòn nou te rankontre l devan 1, 2, 3 solèy pou nou wè vrèman èske li isit vrèman, li genyen pou l jwe le vandredi 3 jiyè a Celebration Palace, annou gade vrèman Jesifra pa janm sispann fè nou ri menm lòske nou t ap fè entèvyou nou pa t ka fè entèvyou avèk Jesifra, n ap raple w ke Jesifra ap avèk nou. Demen swa nan Tele Zeklè an dirèk, ou kapab telefone l pou w kapab wè vrèman si se li menm ki avèk ou. Ebyen, annou gade entèvyou, kout entèvyou ke n te fè avèk Mesye Jesifwa. Gen lontan nou pa wè w nan Sen Maten, èske w kapab di nou sa w pote pou nou nan Sen Maten? Bon, sa m pote nan Sen Maten, m pote anpil kè kontan, griyen dan. Bon, avan sa fò m di non pa m se Fènèl Valcourt alyas Jesifra Lestomak, kandida a la prezidans dèzetazini. Bon mezanmi Monchè nou parèt la nou nan Sen Maten la live kote ke nou parèt pou yon gwo kòk en chenn evenman ki pral fèt nan Celebration Palace se la ke nan pati Olandè a kounye a nou nan pati Fransèz la nap enjoy nou ebyen avan se demen swa Vandredi kap 3 jiyè, se yon gwo kòkennchenn randevou ki genyen nan Celebration Palace, nan Sen Maten. Se la ke tout moun, tout Ayisyen pran randevou. Sa se yon randevou kè kontan, yon randevou kè kontan griyen dan, kote ke tout moun pral ri jiskaske dan kase kòd avèk yon nouvèl pyès ki rele. Vivan nan tray! Se pou la premyè fwa pyès sa pral jwe nan Sen Maten, nan Celebration Palace la, vandredi 3 jiyè. Men wi, fò m di nou, vin ri, paske ou konnen ri reprezante yon gwo sewòm pou tout krityen vivan sou latè. Ri endispansab a lavi. Toutan w ap ri, w ap vin pli jèn. Ri bon pou kè a, e san kè a tou pa gen vi. Sela sinyifi noblije! Epi nèg yo yo kite tout devan e ri ap ri. E ri ap ri Midi Diners salye ap ri. Nèg yo pa fè travay yo. Mwen pat gen anyen tou. Mesye Siwa di mwen e an Ayiti yo di mwen w ap monte seryezman e ou pa janm lage. Èske ou vini avèk tout ekip ou yo la? Men se nòmal ou konnen chak pyès m pa ba l blag men se yon pyès nou jwe. Viv an Antray la se yon pyès ke nou vin avèk tout pèsonaj ki jwe Viv an Antray. Lè n ap jwe yon lòt pyès tou, nou gen Tan moun pou tan pyès, Tan moun pou tan pyès. Byen, ebyen tout moun Senmaten. Ou wè tout moun, ou wè tele Zeklè? M envite tout moun Senmaten gade l, paske lè w ap gade l se lè w jwenn anpil kè kontan griyen dan. Thank you anpil. Kòm wè w tap pale m de yo wi si je si fwa l sesi si je si fwa sela weekend fête des mères nou te Miami 24 me apre sa 30 me nou te Orlando 31 me nou te Tallahassee apre 31 me nan mwad juin an la nan mwad juin nou te jwe nan pa Orlando non Fort Lauderdale apre sa nou te jwe West Palm Beach. Le 20 jwen, apre West Palm Beach ankò, nou te jwe Los Angeles. Apre Los Angeles, nou te jwe San Diego. Apre San Diego, nou te jwe nan Las Vegas. Apre Las Vegas ankò, nou te back ankò nan Miami. Nou te jwe nan zòn Fort Peace. Apre sa, lè m do, apre sa nou bre back Ayiti ankò. Nou t al jwe Ayiti. Nou jwe nan Lise Petyonvil. Nou jwe nan Fermat. Nou jwe kafou, lè m di w se gwo koze nèt, nou pa gen dèyè pou chita, men kounye a, vrèman se tou pa moun Senmaten kounye a, jodi, jodi vandredi k ap 3 jiyè a, se la ke tout moun gen randevou pou y ale nan Celebration Palace, nan pyès moman vivan nan tray. Mesdames et messieurs, c'est là que nous campons avec émission Diacote Culture. Nous remercions tout le monde qui a regardé nous. Nous bon rendez-vous mercredi prochain pour un autre sujet différent. Eh bien, Nabdou, et bonne soirée à tous et à bientôt sur Télé.